Boul la pete nan vilaj dedye anpil moun sanse konnen ki kote pil solda sa yo soti kal mouri nan men popilasyon an jodi a kanaperer pote lamayòl la Kòm zòn ki touye plis bandi pou chèf gang Manno. E Manno te deside pou l pran tèritwa sa yo sou kontwòl li e chèf gang Izo te kanpe, anyen pa t ka pase e pou koulye la, se Manno ki nan gwo difikilte pou l jwenn moun pou al ede l goumen epi kanpe repare tout sak fèt la devan lapolis. Bonjou bonswa tout moun, ou sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon 26 avril 2023, se moman pou m prezante n anpil pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Aprè arestasyon yon jèn gason yo ta fè konnen ki se frè chèf gang Ti Makak, pawòl la sanble pran yon lòt nivo e madanm lan fin avili l e li bay tout detay pa rapò ak arestasyon l, Men pito se Babekyou ki nan kouri, li fè pati ekip Jenèf la pou kwè li la, k ap kuizine pa lapolis, sdpj, yo pote anpil eklèsisman sou pawòl sa. Epi nou pral antre nan vilaj dedye ak Theriel Thelus ki kraze peyi a ak enfòmasyon sa yo, chèf gang Izo ak Manno nan gwo difikilte pou kote n ap pale a la, swit ak yon mezantant, men n ap tann ki sa k pral vini Eske Zama prale antre yo? Se sa anpil moun ap swete ki pou ta fèt nan detay sa. Men pou lenstan, nou pral rantre, kite m di n Teriel lage nouvèl la, chèf gang Izo ak Manno nan pwoblèm e n ap fon kout pye tou nan zòn Sid la konsènan arestasyon jèn gason sa yo. Men madanm lan pale, li pale, nou pral rantre pou n tande ki sa k ap pase pou kwè li la nan aktyalite politik la. Medam, mesye, nou se Sofia TV 83, rete konekte ansanm avè n. Anpil detay ak enfòmasyon se pou koulya. Selon enfòmasyon m gen fè m di nan moman map pale nèg sa yo, yo tout se sòlda ki sòti nan vilaj de Dye. La gon ti malèz ant Izo avèk Manno, se paske Manno kòm gwo chèf ta sanble selon enfòmasyon nou jwenn. Se misye ki pran desizyon pou l mete yon chèf gang anlè Debussy. Se misye t pran desizyon pou l atake nan Turgeau, Paco, Debussy. Se misye t pran desizyon an. Lè misye di sa, ta sanble Izo pa t dakò. Ta sanble Izo pa t dakò. Manno, misye di li menm fòk li pran kontwòl Debussy. Epi misye deplwaye sòlda l yo anlè a paske l panse se tout kote se menm jan. Misye deplwaye, e pa ti sòlda, se yon lame jenn gason. E sa k fè, dènye enfòmasyon n gen, gen plis pase yon karantèn ki tonbe ladan yo. Nèg yo deplwaye yon lame gason ki debake anlè a. E pami nèg sa yo ki nan ti video sa a, remake gon piti ki parèt floup nan video a a on zam. E zam sa a gade wap wèl gon ti bagay ladan l, m pa konn si son lon vil ye, m pa konn kisa l ye, paske m pa ekspè nan bagay sa a. Men remake l gon ti bagay koulè krèm ladan l. E se sou li m pral fè imaj lan, m pral fè zoom nan, ki fè ke pou m ka montre w diferans lan. Ti towo sa w wè ki nan video a t parèt floup la ki a zam nan wè epi misye ale eben ta sanble e pa ta sanble misye va retounen nan vilaj he misye va retounen ala bèl kou mesye ann bat bravo pou pèp la ann bat bravo pou pèp la he tande byen eben remake ou wè sèk sa m fè atè a se menm Sa a ki nan, gade pou wè, gade pou wè, ki nan zam misye a. Misye se yon sòlda Manno ki rele Dja. Tande wi. Misye se bandi, papa l tou se bandi. Anndan vilaj la. Alòske, tande bagay la, misye se sòlda Manno, alòske papa misye li menm l ap travay pou Izo. Yo rele m Theriel Thelin. Yèswa, Gen anpil kout bal ki tire sou pòtay Leyogàn. Tout maten an sitiyasyon an li pat katolik. Paske aprè nèg yo fin fè atak sou baz udmo sou chandmas, lapolis tante yon antre giyimè al mennen yon operasyon men repouse nèg yo. Paske nèg yo te mete presyon pou yo te krabinen ti pòs pòtay Leyogàn nan. Lè yo te ranfòse, cha a vini etc. Anpil kout bal tire. Men ki sa k pase se ke pou moun ki nan zòn nan oubyen ki nan vilaj mwen t konn konfigirasyon zòn nan, gen mwens kout bal ki sòti vè vilaj kòm dabitid. Alò m pa di kòm dabitid men kòm si abityèlman pou kalite kout bal li konn genyen, Gen mwens kout bal ki tire. Ayayay! Bagay yo anpil ank Letènèl! Enben, tande byen! Imaj ki sou ekran la, m pral ba nou gwo enfòmasyon sou li. Enben, sa k pase? Imaj ki sou ekran an, nèg sa yo, m pa kwè yo retounen Vilaj de Dye. E sa k fè m swete ke. Responsab Kanapevè a, Wilnick, M swete dcpj, nan kad dosye ki pase Kanapevè epi polisye ki Debussy ki frape yo, telefòn nèg yo enpòtan anpil. Paske apati de telefòn yo, Gen bagay ke n ka retrase. Pandan map pale avè n la gen yon pakèt limena t pa manje depi yè. Oh! He bon bagay map di w la wi. Pandan map pale avè n la depi yè gen yon pakèt jenn fanm nan Pòtoprens ki pa manje. Gen 2 rezon pou sa. Telefòn nèg sa yo, pa egzanp gen kèk ti bagay m jwenn la ki poko gra, se pa ti koze t sou li. Bèl e sa t fèm diw lari a pyeje m did sa plizyè fwa bèl timoun ou pa ta imajine wi kap fè cho pou nèg sa yo yo genyen sou telefòn yo pa gen pwoblèm sou telefòn nèg sa yo gen de kontak ki ka itil la repiblik e sa t fè nan jou kap vini la yo atansyon ou ka wè dcpj deside debake kay on nèg epi l metel anba kòd pa plenyen pa di o m pa fè anyen. Ou pa konn si ou pa fè. Paske telefòn sa yo ka ede peyi a. Sa di si Frédéric Leconte misye son bagay li vle fon bagay serye gen ti bagay ke l ka ede kòmanse ede tou piti. La son fanmi vòlò. Papa l nan gang li nan gang. Li pap janm fè sa ankò. Donk misye ap travay pou Manno dja. Papa misye il lap travay pou Izo. Se misye ki prepare chat pou izo. Majorite chaloup ou tande ap vòlò anba se misye t vòlò yo pou izo. Misye genlè konn lanmè a tou. Sa vle di ke pandan nap pale la la sosyete telefòn nèg sa yo ka ede. Paske Manno lèl dil pral atake Debussy Izo pat vle. Le fè ke Izo pat vle, kounya kisak rive? Malgre tout frap sa Manno pran, Izo pran desizyon poul pa ede misye nan moman an. Men kòm se nan vilaj yo tou lè 2 ap vòlò. Si lapolis atake vilaj misye ap parèt. Men pou lenstan tout yè kout bal ap pete nèg izo yo yo pa pote ranfò avèk Manno. Paske yo te di Manno non pa atake Debussy. Poukisa youn pa touye lòt. Eh Manno paka gon kout san t pran li l veye pandan misye ap dòmi la l fè fen li. E youn ap veye lòt. Ebyen nèg sa yo pou m pa di 100 pou 100, 90 pou 100 nèg ki tonbe depi Sipako, yo tout se sòlda Manno anndan Vilaj de Dye. Se pi gwo kou Manno ka pran depi nan tout karyè vòlò l. Nan tout karyè gang li se pi gwo kou l pran. E kounyela misye pran plis kou paske Izo pase nèg li yo lòd pou poko atake paske l te pale Manno. Sa di tout rezistans kap fèt la se Manno avèk Joel yo kap fèl. Lapolis kontakte m sou misye maten an. Yo di m eske m konfime, eske m gen done sou misye, eske e frè Ti Makak. M di non. M pa genyen l. Paske bon m di w, m pa la pou m fè moun abi. Si m pa konn nèg la vre kounye a m pral di wi, misye se, li sanble a frè Ti Makak vre, e frè Ti Makak. Lè sa a m pap fè travay mwen an. Travay mwen an se yon travay pwofesyonèl li ye. Menm si w wè nèg ap tante takle n men sa n ap fè a n konnen l Tankou talè m pral ba w enfòmasyon sou Izo Epi gon nèg ki di TT poukisa w lage li men paske w pa konn travay mwen an donk swiv Wè gen bagay ou pa konnen swiv pito Tande byen Ebyen lasosyete misye s on jenn gason ki rele Jeudinon Mazier E konsa misye di l rele. Misye, kontrèman ak premye eleman enfòmasyon te pataje yo ki di ke misye e frè Timakak, non, jiskaprezan, enfòmasyon ke mwen genyen, misye pa frè Timakak la, e m te di sa yon zanmi m, li t ap parèt difisil pou ke Joselito. ki se frè ti makak lan pou misye ta gen tal ranni nan sud nan moman sa li tap difisil nan moman sa misye nan batay misye nan batay poul wè sil ta rete kanpe ki pa fasil misye si gon kote ken ka chèche misye pou lenstan sil paka rete tomasen misye ap nan gran ravin avèk ti lapli men misye pap kouri al nan sud konsa nèg yo pa fou ou konprann sa vle di ke misye se pa frè ti makak la. Kontrèman ak sa k ap di sou rezo yo, misye rele Jeudy non Mazie. Okontrè, selon premye eleman enfòmasyon ke nou jwenn, misye se ta yon manb G9 ki ta fè pati nan nèg Fò Dimanch yo. E kòman ke nou pral konnen sa? Paske se komisè m kwè Ronald Richemond ki arete misye, udmo, ajan udmo nan kay ki arete misye. Ebyen mennaj misye pral trayi l. Wè wè medam sa yo, wè mwen menm kounya m pridan frè m, m pridan avè yo apa. Eeh yo pap sere anyen ou pou w konprann sa m di w. Eeh fi a t trayi misye wi, fi a trayi misye nèt. Nèg yo fè yon travay trè pwofesyonèl mesye bravo m renmen sa nèg yo aji de manyè pwofesyonèl kisa nèg yo fè m pa konn si se antite sdpj a m pa konnen men nèg yo men nèg yo fè yon travay kòmsi se ta dcpj k ap travay petèt se sdpj men m pa konn si se ajan udmo yo ki fè sa men m t ap tande ke nèg yo k ap pale k ap poze kestyon. Premye sa yo fè, yo separe moun yo. Alò, sa vle di yo tou prè men yo poze yo kesyon separe. Fanm nan avili misye. Wè medam yo. Wè medam yo mesye o. Wè gwo fanm okap ap rele m la. An m pridan a moun sa yo. O jodi a e anivèsè Aloud. Aloud, heureux anniversaire à toi très cher. God bless you. Ekoute. Madanm misye rele Maniola Joseph. Wè Joseph la, se yon siyati m pa fin konprann non. Enh, Red Diamond, wè Joseph la, se yon siyati m pa fin konprann. Madanm misye rele Maniola Joseph. Ebyen sa k pase se ke moun sa yo t ap rann yo nan sid peyi a. Gen moun ki di se sou Jeremi yo t ap rale. Gen yon nèg ki di se sou swa Moron yon bagay konsa yo ta prale. De tout fason, yo arete yo nan Sid nan kad yon tchèkpwent ki t ap fèt. Moun yo remake moun yo pati sispèk epi lapolis rete yo. Pa gen pwoblèm. Epi lè yo kòmanse poze misye kesyon, li di l pa konn anyen, li pa nan gang, li pa nan sesi. Kounye a, lè yo al tande madanm misye ki se Maniola Joseph, dayè misye konfime fi a e madanm ni, sa vle di madanm ni, eben madanm misye konfime ke. Misye son nèg ki pa manje anyen frèt, ki nan baz vre. Wè pwoblèm nan. Kounye a, lè madanm misye lage koz a men lapolis, kounye a misye pa konn ki pye pou l met devan pou l defann tèt li kounye a. Eben yo konfime ke misye son nèg ki sòti sou Fò Dimanch, misye ta fè pati G9. Donk non misye m pa konn ki non vanyan l men yo rele misye dye jedi non mazil donk se sa enben lapolis nan sid peyi an arete misye pandan nap pale la misye anba kòd donk se sa m ka ba n kòm enfòmasyon donk premye konfimasyon an wi misye arete men kontrèman ak sa tap di se te jose frè ti makak non. Misye pa frè ti makak lan, kontrèman ak sa t ap di jiskaprezan. M pa gen lòt detay sou sa. Gen moun ki di non TT, non e pa vre. Mwen m pa pale sa m pa konnen. Men plizyè moun di m TT non misye pa gen anyen pou wè avèk Roselito ki se frè ti makak la. Kòm m pa gen imaj Roselito, m pa ka montre nou misye men m ap travay zole. Ekoute la sosyete. Gon neg dcpj arete. Dcpj prenez note Misye rele sou Facebook la m tal gade misye, misye rele Poleski Jovani m chwazi poko lage foto misye map tann demen pou m wè kisa lapolis ap di paske yo pa konn sim gentan wè yo arete misye men kòm yo poko dim anyen ou konprann. Sèvis relasyon piblik polis la poko bay anyen sou sa. Map tou di dcpj, men kòman pou l ale sou mouche. E demen fòk peyi a wè vizaj li si n gen bagay ke n repwoche l paske nou arete l. E mwen m son ti kout men map bay peyi a, m di n sa deja. Enben misye yo arete li, m wè son bakòp dcpj akonpanye avèk nèg BLVV ki arete misye. Ekoute. Lè m al tcheke sou misye atè a, misye s on nèg, pa gen moun Dèlma 32 k pa konn misye. Yo konnen misye sou non Kenòl nan 32 a. Ann al gen plizyè non papa. Nan Dèlma 32 tout moun konnen misye nan non Kenòl. Se sa moun yo konnen. Eben, se nan 32 a misye leve atè a la a. Lapolis arete misye plizyè fwa deja. Residivis. Plizyè fwa deja lapolis arete misye. Lapolis ap arete, jistis ap libere. Ou konprann sa m di w? Donk, lapolis arete misye plizyè fwa deja pou bagay ki pa fin klè. Men chak yo arete misye, misye libere. Plizyè fwa yo arete misye. Lè m kestyone sou misye, misye son nèg ki konn, ki son sèvo misye ye. Nan enfòmatik. Misye trè bon nan enfòmatik. Mwen wè l gen dwa byen ede lapolis wi. Misye son sèvo an enfòmatik. Gendwen li kap ede nèg yo tou fon seri de bagay ou pa janm konnen son sèvo liye misye antre penitansye deja nenpòt de fwa yo a mande misye dcpj mande misye konbyen fwa yo aretel deja eskel pa antre deja nan dc nan penitansye nasyonal men chak misye antre libere. Kòman l fè libere n pa konnen. Dcpj, pwene nòt! Ebyen dcpj, nèg BLVV yo fouke misye jodi a. Yo arete misye prèske nan menm kote yo te arete Sourit. Nou sonje Sourit? M te pale n de Sourit. Fò n raple n bagay yo. Anjè sourit yo ta rete misye yo te prezante l kòm chofè ti makak, misye k ap kouri sou de tablo, li nan Jenèf, li nan je pèp, li tout kote l ap brase. Lapolis yo te fouke misye ekoute. Yo arete misye prèske menm kote yo te arete sourit la. Donk n ap mande dcpj tanpri souple pou fè Kenòl pale pou nou souple. M pa konn ki non l ba nou. Pase misye tout moun konn rele Kenòl alòske sou fesbouk la l rele tèt li Poleski Jovani se non sa l gen sou Facebook. Men tout moun Dèlma 32 konnen misye rele Kenòl. Se tete k ap pale ak peyi a. Donk dcpj pale ak mouche m panse ke l ka ede. Mande mouche si nan vi l li poko janm dòmi anndan Vilaj de Dye. Mwen ap atande. Dcpj mande mouche Si nan tout vi li, li poko janm dòmi anndan vilaj de Dye, si wi, nan ki sikonstans, nan ki kontèks li te dòmi nan vilaj la? Pou m kenbe zam avè yo? M di non, m pa p kenbe zam non, paske avni m devan tèt mwen, m pa p kenbe zam. Kounya la a, lè yo jennen m, yo jennen m, yo di m, si m pa kenbe zam lan, y ap demare m, y ap bat mwen. Bon m di nou mèt fè m sa m vle pase ti manzè anndan m pa vle kite l pou kont m rete yo gade m gade m wè nèg yo ateri lakay la yo bat mwen yo kase tèt mwen men mayo san nan bagay sa m vin reflechi a sa nèg yo di m nan bon m rete apre nèg yo di m wè evè jan depi w pa kenbe zam nan n ap tiye w n ap tiye w m di bon mesye Bon m rezinye m M rezinye m M kenbe l Kenbe m kenbe l Yo ban m yon 12 M pa al nan gè ak 12 la Sèlman yo mete m yon kote sou pòs pou m jere zòn M pa konn al deyò Gen an lè m rete Pandan yo fin ban m zam lan Epi m rele ti manzè m di Ou wè sa nèg yo fè la